Pou Canada, pou la France, pou Etats Unis, kap sipote Ariel, Ariel kriminel, met baron, nou vin poto plen. Jodi a, nou mande ou, pase pran tout fos le mò, tout pase pran tout mò yo, al kase kou Ariel ba nou, al asasine Ariel menm jan nou manje Jovenel la. Jistis bawo kriminel jistis nou vin mande jistis jistis kote n konnen ariel henry kote n konnen chak jou ariel henry ap masakre popilasyon an jodi a nou vin mande jistis jistis pou pèp la nou vin mande jistis pou pèp la jodi a bawo bawo kriminel men ariel Chak jou se frèm ak sèm kap tonbe, se pitit sòrèt la kap tonbe, nou pa janm wè kot pitit boulos kidnape, kot pitit akra kidnape, kot pitit mens kidnape, se pitit sòrèt la kap kidnape, jodi a nou vin pote plent. Bile, bile, bile, bile, bile le midal, bile le midal. Nou vin pote plent kont Ariel Henry, kont Rosmila peti frè ki fin detwi baz 47, nou vin pote plent kont Rosmila peti frè ki vini, ki plede chak jou pi plis. Rosny la petit frè ap manje ti mesye baz 47 yo yap manje tout militan kap batay yo jodia li nesesè poun vin pote plent jodia li nesesè mèt bawon poun pote plent nou vin pote plent kont Ariel Henry nou vin pote plent kont Michel Martelly nou vin pote plent kont bandi legal la ki mete robinèt sanat ap koule andan peyi a jodia bandi legal la bandi legal la se li k mete robinèt san andan peyi a. Chak katye popilè yo, se zam y ap likide jodi a. E pou Michel Martelly vin parèt pou l di, Izo, m te ba w 30 galil, remèt mwen l. Ti Lapli, m te ba w 60 galil, remèt mwen l. Jodi a, e pou yo gen kran. Izo pa bandi, Ti Lapli pa bandi. Se Michel Martelly ki ba yo zam nan, se li k bandi. Pase lè w gade yon jèn gason k apèn gen 25 an, li pa konn konben moun li touye sou konsyans Michel Martelly. Li nesesè pou n leve, pou n kanpe, pou n di fòk Ariel mouri. Li nesesè pou n di fòk sa ariel koule twòp san pèp la koule fòk sa ariel koule ariel henry fòk sanl koule rosmila peti frè andre michel nenel cassy majorie michel jodia poukisa se nou menm ki met robinette sa ap koule jodia tout akò tout nan kòkò nou bezwen libere peyi a Moun ki di yo bezwen fè akò, vin pote mèt bawon plent ki akò k ap pase yo. Tout fanmi an nou lage sou kont bawon. Jodi a tout fanmi k ap bay zam yo, nou lage yo bay mèt bawon kriminèl. Fòk nou lage fanmi moun sa yo sou kont bawon mèt kriminèl. Pase jodi a chak jou se nou menm k ap mouri. Fok Ariel Henry mouri tou. Se pa ka se nou menm kap mouri. Fok Ariel Henry mouri tou. Ariel son asasen. Ariel son kriminel. Chak jou se nou menm yap masakre. Depi ou mande jistis pou pep ayisyen an yo fiziyew. Met baron jodi a ba nou jistis. Ba nou jistis. Kase kou Ariel. Kase kou Osmila. Kase kou tout asasen kriminel kap konsolide Ariel Henry yo. Ki respekte moniman nou ki se kilti nou vodou. Jodi a nou wè. Etranje yo e peyi vwazen yo, yo fè nou, yo vle fè nou jete kilti nou, vodou, pou yo ba nou alelouya, pandan y ap ba nou alelouya, y ap ba nou zam. Pandan ke y ap ba nou levanjil, y ap enplante nou ensekirite anndan peyi nou. Jodi a nou di ayibobo awochèn ago pou chak grenn ayisyen ki kanpe, ki vin jete dlo, ki vin limen balèn, ki sonje lèmò yo. Pase jodi a, nou konnen, menm se de jou, se twa jou nan ane a, mò yo gen enpòtans yo nan sosyete a. Jodi a nou konnen tout mò, tout gede yo di nou yo wè Jovenel Moise. Lè yo di nou yo wè Jovenel Moise la e Jovenel ap travay. Tout nèg ki konnen men yo tranpe nan asasina Jovenel Moise, Jovenel nan mouda nou. Jodi a nou vin jete dlo, nou vin jete kleren, nou vin limen bouji pou n di Jovenel Moise aji. Lè n di Jovenel aji, moun ki touye w, moun ki patisipe nan asasina w yo, ekip bandi legal la, Jodi a, chak moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse, yo soti pou yo masakre w. Moun ki ame tout katye popilè yo, lenmò ba nou pasaj pou n mache pran yo. Moun ki mache nan tout katye popilè yo, ki mete zam, ki fè n pa ka dòmi, ki pa nou pa gen lannuit, nou pa gen lajounen. Jodi a, li nesesè pou tout mwa yo kanpe pou yo delibere peyi a. Ba nou fòs pou nan batay ke nap mennen pou n derasinen bandi. Jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorb, moun sa yo se yo t mete robinèt san dan peyi a. Chak jou pi plis frè n ak sè nou ap tonbe pa bal. Jodi a Ayiti pa fè bal. Bal pete pi rèd pase, bal pete pi rèd ke tout peyi nan mond lan. Jodi a nou di pèp ayisyen an leve kanpe, vin jete dlo, vin limen balèn, vin onore mò yo pou mò yo ba nou fòs. Mò Jean Jacques Dessalines, tout mò yo dwe kanpe avèk nou pou n batay, pou n delibere peyi a. Jodi a nou di nou menm. Jodi a nou konnen legliz katolik se zam yo ba nou. Olye ke yo di nou respekte lenmò, yo ba nou zam. Yo fè w di alelouya maten, midi e swa, epi apre pran ton zam. Jodi a n di pèp ayisyen leve kanpe! Pèp ayisyen li nesesè pou n pran desten nan men. Jodi a lenmò Janjak Desalin! Ayibobo pou Janjak Desalin! Batay Sèman di Bwa Kayiman, Papa Boukman pa t fèt pou granmesi. Jodi a li nesesè pou n jete dlo devan tout bouch kav yo, pou n limen balèn devan tout bouch kav, lenmò, ni bò manman, ni bò papa. Jodi a pou n rale fòs Mistik peyi a pou n delibere peyi a jodi a tout moun ki di yo fè akò akò kivèt akò bokit akò akò kò se lenmò yo ki pral pran pouvwa a se mèt bawon k pral pran pouvwa a paske pa bliye sèman di bwa kayiman pat fèt pou granmesi jodi a tout moun wè k ap fè akò akò vòlè akò kivèt. Jodi a pèp la ap pote plent devan bawon. Jodi a li nesesè pou n pote plent pou Ariel Henry ki se asasen kriminèl ki nan tèt peyi a ki mete yon robinèt san ap koule. Bawon mèt bawon nou vin pote w plent pou Ariel Henry asasen kriminèl. E nou pral afiche imaj Ariel Henry nan tout devan bawon la pou mèt bawon pran sa an chaj depi semèn nan pou Ariel santi l paka rete se mouri pou l mouri sou pouvwa a. Kase kou asasen an. Nou pa kapab nan Ariel Henry asasen kriminèl tchoul oligachi a tchoul Michel Joseph Martelly. Jodi a l nesesè pou n leve pou n kanpe paske depi w mande jistis Michel Martelly voye touye w. Pa gen moun ki t ap panse si m t ap devan Bawon. Men se Bawon t voye rele m pou m vin fè devosyon m devan l paske m konnen mèt Bawon Lakwa pral ba n lese pase pou n delibere peyi a. Ayibobo awochènago pou chak grenn Ayisyen ki kanpe ki vin jete dlo ki vin onore lèmò. Ou di konsa gen moun ki wè zonbi Jovenel Moïse e ki di lap travay yo pa di w ki kote? Zonbi Jovenel nan tout peyi a. Ane pase zonbi Jovenel pat pran lari men jodi a. Depi yè zonbi Jovenel nan tout peyi a. Pase Jovenel panse l tap jwenn jistis, lè l gade l wè tout asasen kriminèl ki touye l yo se yo t o pouvwa. Anben l pran lari. Zonbi jovenel nan lari. Zonbi jovenel gaye nan tout peyi a. Zonbi jovenel pase nan tout simityè. Li pase pran tout lòt fòs lèmò yo pou l chache jistis li pou kont li. Ayibobo pou Martine Moise. Awochenago pou Martine Moise ki konn konsekans mistik la ki mete jovenel deyò jodi a pou l chache jistis li pou kont li. Men antretan. Nou tande yon voice Badio voye la, li jan l pale se kòmsi l pa konn anyen nan asasina Jovenel la. Jodi a, lè w pran yon asasen se yon rena. Ariel Henry eske pa premye otè asasina de Jovenel Moïse epa li ki nan tèt primati? De no jou Ariel pap dirije w kòm premye moun ki voye asasine Jovenel Moïse. Jodi a epa yon asasen se pa yon kriminèl ki nan tèt primati. Li nesesè jodi a. Pou n fè espedisyon dèyè Ariel. Li nesesè pou n vin espedye mò yo dèyè Ariel. Pou n espedye tout mò bò manman nou, mò bò papa nou. Al kase kou Ariel ak tout akolik li yo pou Ayiti delibere. Nou p ap kite yon asasen kriminèl tankou Ariel kontinye ap masakre nou, kontinye ap mete dlo nan zye nou, kontinye ap met dòmi nan zye nou. Li nesesè pou n mache pran Ariel, espedye mò yo dèyè Ariel pou n delibere peyi a. Mwen di yon pil bagay la paske nòmalman antanke lidèchip, antanke pastè pou preche fidèl yo de Gede, de Lwa, de Ginen fò w vin gade, fò w tande. Epi la apre lò sou chè a pou preche. Si yon pastè, yon lidèchip, li pa vin gade bagay sa yo lal preche fidèl yo, lap bay manti. Paske menm lè w gen Sentespri Bondye, anben menm jan ou gen dwa leve a tout konesans men fò w al lekòl pou pwofesa montre w di a, 1, 2, 4, 5, 6, sa vle di ke nan apre ou menm wal travay lakay ou. Anben se sa m fè la. Mwen vin gade, e vin apre, lè m sou chen an, m preche fidèl yo, pou m di men sa k gede a, men sa k nwa. Men si m pa vin gade, m p ap ka preche yo. E nòmalman ankò, mwen vin la pou m di Ariel se zonbi l m ap chache pami mò a. M poko wè zonbi Ariel pami mò yo. Men m konnen Ariel Henry pa rete jou ankò pou l mouri paske yon asasen pa ka viv nan peyi a konsa. E nenpòt lè Ariel Henry mouri, Pwofèt Bèj ap leve zonbi a paske zonbi a piti l peyi Dayiti. Mwen antanke pwofèt, kòman w pral fè leve zonbi Ariel Henry? Si pwofèt la al chase demon pwofèt la li kouri dèyè baka se pa ti zonbi Ariel Henry mwen pa tande vre kisa Ariel Henry vo anyen yon enkapab yon ilitre hein yon motherfucking yon asasen depi Ariel Henry mouri pou 1 anvan l antere map leve zonbi l tout kotel te fè san pèp la vèse map fout yon plis chouflèt yon pil kalòt pou l di men lap pase. Men yo toujou di se moun ki nan vodou, ki mason, ki malfektè, ougan, ki leve zonbi. Men pwofèt yo se depi ki nan moun, kòman pral fè leve zonbi nan moun? Nòmalman pa bliye, zanj de limyè ki vin anj, ki vin lisifè, se li menm ki te bò kot Jezi. Sa vle di se menm fòs sa a li te sòti avè l kot Jezi pou l vini fè bagay sa yo. Moun ki gen pwen pou leve mò rele, se pastè yo, rele pwofèt yo. Moun ki gen fòs pou chase demon, se pwofèt yo e pastè yo. Ougan pa gen fos sa yo. Sa vle di ougaga yon ti kal fos e nou gen tout fos sa yo lakay nou. Sa vle di ke Ariel Henry, mwen di w sa deja. Ou te met komanse fe e dèy pou fanmi w, tout bagay. Paske krim ou fe, yon jounalis kap sevi peyi ya, kap ede peyi ya, nan pwop teritwa sevi e pwoteje la polis nan komisari dèlma 33, nou fizye l. Pwop moun kap manifeste pou grangou, pou mizè, yo pa ka peye lekol, yo pa ka viv. Nou tire yo. Twòp jèn gason ki di yo pa kapab fè yo jwenn travay, fè yo gen edikasyon, nou pran yo antanke lapolis ki sèvi yo pwoteje, n al boule yo taba. Sa vle di tout zonbi sa yo ap tann nèg sa yo. Paske pi gwo lisifè nan peyi a se gouvènman kowonpi sa. Se sistèm kowonpi sa. E sa fè nou di ke n ap chache tout vakabon sa yo la m bare yo. Men m konnen nan jou a veni tout ap vin la E zonbi nèg sa ap vin nan men pwofèt bèje paske ayiti bezwen de asasen sa yo poun mete kanpe chak peyi ki bat poul bat poul kraze peyi dayiti poun fè asasen sa yo ede peyi a sòti nan sal ye. Èske w pa panse ougan ki nan sinik sa a ka fè w pran lwa wakasondo? E mwen k pou fè w pran lwa paske m se yon fòs dè fòs e m gen dwa vin la m di pa gen espri k ap desann pa gen espri k ap desann men non tande sa m ap di a m fini sa m di a. Men akoz mwen menm m pa vini pou m atake pèsòn, tout moun ap fè travay yo, a men mwen fè l. Men Kèlkeswa nèg ki atake w? Y ap mouri. Kèlkeswa nèg ki atake mwen, y ap mouri. Jodi a nou se nou nan dezyèm jou fèt Gede, se kòman w wè fèt la ane sa parapò avèk ane pase yo? Bon, ane sa nou pa wè fèt la byen paske pa bliye nou nan pwoblèm kriz peyi a, nou nan pwoblèm pa ka mache, nou nan pwoblèm ensekirite, moun yo pa ka viv byen. Kidnapin a goch, kidnapin a dwat, moun yo gen pwoblèm, sa vle di jan pou moun yo ta vini yo pa vini, e gon pil moun ki konn gen lwa, ki konn gen gede, jodi a yo pa gen lwa, yo pa gen gede ki pran yo akoz de peyi ensekirite sa. E sa fè ke jodi a fèt la fèt kanmenm avèk de twa manbo, de twa ougan, de twa moun ki kwè nan sa y ap fè a, men jan fèt la te konn fèt la l pa fèt paske la konn nonbre a pèsòn, la konn nonbre a moun, la konn ap pran moun, la ap fè tout bagay, men nou konnen ke. Lè sistèm konpi sa Ariel Henry fin mouri peyi a ap reprann jan pou l pran. Men si w pa gen fidèl ou ki la nan gran simityè la? Depi m la tout fidèl yo la. An fidèl yo la? Depi m la tout fidèl yo la. Men èske pa gen nan fidèl yo ki gen gede k ap pran piman la? Pa gen gede paske nou se fòs dè fòs. Nou se son dè fòs dè fòs. Sa vle di ou wè la e mwen k ap pwoteje tout espri k la nèt. Paske e mwen k ap pase espri lòt chita l dwe chita, kouche l dwe kouche, dòmi l dwe dòmi. E sa k fè m di Ariel Henry mwen p ap di sa ankò. Depi Ariel Henry mouri pou fèt bèje ap leve zonbi a. E map leve zonbi a, map bat zonbi a, map kale zonbi a, e map fè zonbi a mache di mèl ap pase, e map di Ariel Henry mwen menm zonbi l deja nan pla menm. Li poko mouri non, li deja nan pla menm. Paske Ariel Henry antanke asasen kriminèl, mwen nan bounda Ariel jiskobou. Se sa fè map chache l pami mò yo la m pa wè l. A men Ariel Henry m pa wè w pami mò yo, men ou nan pami vivan yo, men m konnen. Se segond, se jou ap konte pou mouri paske ou fè twòp krim nan peyi a, ou fè twòp asasen, ou fè twòp asasinay, ou fè ou tiye twòp jèn gason, jèn fi poutèt y ap manifeste paske lavi a chè. Ou fèt bèl cheve.